An nou tout leve vwa nou pou n di, Rekreyasyon an fini, odit tounen pi rèd. Lasosyete bonjou bonswa, nenpòt kote w ye nan moman an, lizaj. Nou rejwenn ou jodi a pou n pataje anpil enfòmasyon avè w, kote nou pral pataje kèk bandi ki tonbe, ebyen gen 2 polisye tou ki tonbe, nou pral pale de sa. Yon lòt kote, sou kesyon jistis pou ansyen prezidan Jovenel Moise, ebyen gen gwo desizyon ki pran, kote pa Kolonbi, nou pral pataje kèk detay avè w. Ou gen tout obligasyon pou w pa zape, rete la. Men si tout fwa se zapo tap zapo tonbe sou nou, hay, ou lakay enfòmasyon. Gade byen, wap won kote k make S'abonner. Sil pa makel wa pral make subscribe klike sou li wap won klòch ki monte wè klòch sa li rele klòch de notifikasyon klike sou li retirel sou pèsonalize metel sou tout konsa chak emisyon nou pote wap jwenn yo otomatik ann ale nou pral baw enfò non non non non ann pwan ti tan toujou banm 2 segond nan tanw. Gade, kòmante, pataje, like, mande fanmi zanmi, abòne avèk Odit! Se sèl mwayen ou kapab sipòte yo. Ebyen janm souvan di l, bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou senti li pa kase. Rapid avan nou vini avèk bandi ki tonbe yo! An nou pale w sou kesyon jistis pou ansyen prezidan nou Jovenel Moïse. Ebyen Jovenel Moïse te tonbe lakay li soti 6 pou rive 7 jiyè 2021 ki sot pase a la a, lakay li nan Pèleren 5, komin Petyonvil. Men fò m di nou misye te mouri ebyen se nan fason ke anpil moun pa renmen. kote genyen mèsenè kolonbyen avèk ayisyen e ameriken, m di ameriken paske gen nan nèg yo se sitwayen ameriken yo ye byen ke yo te fèt an Ayiti, ebyen nou kapab di ameriken pou yo. Pèmèt mwen di ameriken pou nèg sa yo. Paske nou wè gon kanpay k ap fèt pou Etazini soti pwòp nan dosye sila. Men, nou li nan gwo liv, nou konnen Etazini pa inosan. Brèf, menm jan tou, nou p ap epanye se Mateli ki te bay lòd, ebyen otorizasyon pou touye Jovenel. N ap gen tan pale sou sa. Fò m di nou genyen John Joël Joseph. Ebyen misye nan prizon nan peyi Jamayik Kèk mwa aprè, li t ap kouri al kache. Ebyen fò m di nou, yè, gon tribinal nan peyi Jamayik, ki bay lòd pou ekstrade, ebyen, ansyen senatè Lwès la, John Joel Joseph, nan peyi Etazini, pou avanse avèk dosye ki gen pou wè avèk lamò Jovenel Moïse. Yon lòt kote gen anpil moun ki fache, ki boude tankou kong. Poukisa? Se paske madanm ansyen senatè la, John Joel Joseph, avèk 2 timoun yo te mande azil. Ebyen, otorite nan peyi Jamayik refize azil ke madanm ansyen senatè Lwès la, John Joel Joseph, ak tout timoun yo te mande. Yon desizyon ke avoka yo fache, yo boude, yo di se pa serye pou peyi Jamayik refize ebyen azil pou madanm avèk 2 timoun John Joël Joseph yo. Ebyen nan dosye John Joël Joseph nan kanpe la, rapid nap rantre an Ayiti. Nou genyen plizyè bandi ki tonbe. Men jistavan nou pale de bandi ki tonbe yo, an nou palew de dram sa k rive. Fò m di nou, nan vil Gonayiv, depatman Latibonit, nou genyen 2 polisye ki mouri. Polisye sa yo te nan udmo. Kounye a kesyon ap poze tèt ou, mwen menm tou m te poze tèt mwen l. Sa k fè m tou panse, ou menm nan moman an w ap poze tèt ou menm kesyon avè m. Kijan yo fè mouri? Kiyès ki touye yo? Vwala mwen konn repons lan. Repons sa a m konnen ou bezwen konnen l. Ebyen, ban m pataje sa m konnen nan dosye sa a avè w. Ebyen, rale ti chèz ba ou, an nou pale. Paske talè lè ou pral moute sou yon lòt medya, ou ka tande l di yon lòt bagay. Men m p ap di sa l pral di a se manti non, men sa nou di a, li pa manti. Ebyen, men ki sa l ye. Yo jwenn 2 polisye sa yo mouri andedan yon machin. Men fò m di nou, hum, èske se tire yo tire yo andedan machin nan? Pratikman, anpil nan nou gen tan panse se bandi k tire yo. M ap di nou detwonpe nou. Se pa janm sa. Podyab pou bandi yo. Bandi yo pa ta ka touye 2 polisye sa yo. Men kounya piske m di bandi pa ta ka touye 2 polisye sa yo, kounya n ap tann m di nou men kòman yo fè mouri. Hum, m konnen nou entèlijan. Ebyen, men sa k pase. Nan yon zòn oubyen nan yon kafou ki rele Kafou Douya, depatman Atibonit, Vil Gonayiv, enben fò m di nou, ebyen yo jwenn nan machin ke polisye sa yo te ye, pòt machin yo lòk, tèt chaje mezanmi. Kounye a, yo fè jan yo ouvri pòt machin yo, ebyen lè yo rive andedan, yo jwenn 2 polisye yo mouri. Yo jwenn kou 2 polisye yo kase! Konya, piske kou yo kase petèt se goumen yo t ap goumen yonn lòt. Men si se goumen yonn lòt, kou toulède pa ka kase mezanmi. An nou mete lespri nou sou nou, an n mete bon sans nou sou nou. Si se goumen, kanmenm, t ap gen yonn ki blese. Si pa gen yonn ki blese, kou toulède pa ta kase. Sa vle di, premye a fin kase kou dezyèm nan, apre sa li chita, dezyèm nan revini, li kase kou lòt la, epi yo toulède mouri. Mezanmi! Nou gwo timoun! Talè a m te wè nou t ap travèse lari pou kò nou. Pa kite moun ban nou sa pou nou bwè. Pa di m nou gentan kwè ke petèt se yon moun ki annik vini ak yon kouto ki blese yo k touye yo non. Non, pa gen sa non. Paske yo pa blese non. Men kounye a, kiyès nou sispèk ki kapab fè yon aksyon konsa? Kòman nou panse yon bagay konsa fè posib? Ou sou odit zanmi m. M toujou di w sa, tèt ou di hein. Poukisa w pa abòne frè m? Gade bagay w ap pèdi. Gade bagay ou konn pèdi. Poukisa w pa abòne? Fè sa kounye a! Prete m dwèt ou! Wè yon kote k make Subscribe oubyen Abone? Klike sou li! Si w vle w a aktive klòch de notifikasyon an. M konnen w wi! Ou se moun pou wale ou pa aktive l. E pa ou menm? Men kòman! Selon mwen menm, m panse 2 polisye sa yo vè mouri! Petèt, paske se nan patwouy m panse yo te ye, paske lanwit lan. Ebyen, m panse machin nan, m pa ta di, m pa ta ap di sa m panse nou, m ta dwe di nou sa l ye egzakteman. Men, piske nou poko gen endis ki montre nou aklè men ki sa l ye, nou ka toujou analize. Se la a! M jwenn tout opòtinite pou m kòmante. Paske, piske Leta poko ka di nou men ki sa l ye, ebyen kounye a nou menm ki se de jounalist, ebyen de analist, ebyen nou menm nou ka pwodui de analiz. Piske s on machin ki t ap fè patwouy, èske se yo de a sèlman ki te andedan machin sa a? Hein? Eske se yo 2 a selman? Si non! Ebyen lot moun ki te nan machin nan ka touye mesye yo epi yo lòk pòt machin yo, yo des, yo, yo, yo fin desann avan wi, yo lòk pòt machin yo epi yo pouse pòt la epi yo vire do yo. Humm eske n konprann? Yo kase kou mesye yo, yo desann machin nan, yo lòk pòt yo, epi yo pouse pòt la, sa vle di yo fèmen l epi yo vire do? Sa vle di nou panse 2 nèg sa yo yo k fè tèt yo mal? Eske se nan pwazon yo pran tou? Zanmi m, m di w kou toulède kase, fò w tande m, e sa m di w. Ou pa kab pale de pwazon. Hum, fò w tande m. Alò, kòman li posib pou yo toulède ap goumen, pou toulède mouri, pa menm gen youn ki blese? Si se pa bal, ok, si se pa bal yo mouri, youn te ka touye lòt. Paske youn gen dwa fizye lòt, li poko mouri rale zam li, li fizye lòt la tou. Epi yo de a vin mouri. Men kou toulède kase! Ebyen genlè son zonbi Genlè son zonbi ki antre andan machin nan kase kou mesye yo Apre sa li sòti l lòk pòt yo Ebyen kounya m pase lòd Pou lajistis li menm mennen bon jan ankèt Pou jwenn kiyès ki te nan machin nan avèk mesye sa yo E moun ki te nan machin nan ak mesye sa yo kisa l di Paske, mezanmi, nou gran timoun, fò nou ta wè kanmenm kèlke pa nou kapab doute ke te gen lòt moun nan machin nan. Ebyen, m ap kite dosye sa a la paske m gen anpil lòt dosye pou m pale, men jan m di l la, m pase lòd fòmèl pou lajistis li menm pou l gade kòman l ka fè limyè sou kesyon 2 polisye sa yo ki arive pèdi vi yo. Rapid, nou pral pale w de bandi k tonbe. Avan nou vini avèk bandi ti bwa gran ravin ki tonbe. Ban m pale w de 3 zwazo ki te nan 400 mawozo ebyen ki pèdi vi yo. Kòman yo fè pèdi vi yo? Fò m di w sanginè sa yo, yo kite komin kwadèboukè y ale jis taba. Non club Epi yal pran plezi. Fò ta wè danse nèg yo wi. Kèt mesye nèg yo te chèlbè. E konsa lè nèg gen zam yo chèlbè mesye? Kèt! Hey! Yo chèlbè tankou pan wi. Epi lapolis an bon sitwayen ap parèt. Epi nèg yo di kèt mesye nou mele. Yo rale zam yo, yo tire sou polisye yo. Sa rele lejitim defans. Ebyen gon polisye ki blese. Epi yo kouri lopital avèl, chans pou li, oubyen erezman tou nan moman an. Hum m santi l stab, m kontan. Hein m renmen sa. Men kote m pi kontan an, se paske 3 zwazo, ebyen nan 400 mawozo kite plim yo. Gen 3 k mouri wi. Bon, lòt yo sove. Men 3 sa yo, kounye a, lè Lanmò 100 jou a fè apèl nan baz la, 3 sa yo p ap la pou yo di prezan. Sa yo ap absan pou tout egzistans baz 400 Mawozo a. An n di bwavo ak lapolis, avèk zong yo, avèk mèg mwayen ke yo genyen, y ap goumen chak jou pou yo wè kòman yo kapab bay rezilta. Rapid, an nou kite anba nou. Nou pa mawozo. Nou pa ka rete sou nan kwadèboukè. Nou pa ka rete nan dosye kwadèboukè sèlman. Nou pa mawozo. An n desann. Men m pa di tout moun ki abite kwadèboukè se mawozo tou non. Ok pou nou pa al di sa m pa di. Pou nou pa al entèprete. M konnen nou ayisyen. Ok chak mo bon la kominikasyon menm li menm li son bagay kontekstyèl sa vle di fò a gade nan ki kontèks m di sa m di a pou entèprete l wa ka annik gade l konsa pou di oh misye di de bon moun abite kwadèboukè se mawozo se pa sa m di si w panse se sa m di ebyen ou menm ou son mawozo e blag m ap fè ann ale ann desann anba a nan matisan Eske nou sonje Titeryòs? Hum! Titeryòs te mouri wi. Li antere avan yè. Sa k pi dwòl la, kèt mesye, bagay la rèd. Krisla ki se chèf gang Tibwa pa kite anpil sòlda non al nan antèman Titeryòs. Pou ki rezon mezanmi? Hum! M pa konnen. Antouka, Titeryòs pa egziste ankò. Ebyen, nou pap sispann di mesye yo, bwavo si chak jou de twa grenn te ka mouri, e nou tap priye Bondye pou nou jwenn ti kòb pou n achte chanpay, paske se pi gwo sèvis wi, pi gwo kado wi, bandi yo ka rann nou lè yonn mouri. Poukisa len len pa mache touye lòt? Mesye, dat map tann! Pou eeee Kris la mache pran izo fizyel Hein dat map tann pou izo monte anba a tou al pran Kris la fizyel Kèt mesye. Dan pouri se sou bannann mil gen fòs vre si se ti popilasyon ak vilnerab nèg yo kap touye tanske antre yo menm leta touye lòt paske bon lapolis la li menm li pa gen tout mwayen poul fizye yo tout genyen li paka jwenn men si bandi parèy yo te ka manje yo Li bay, fanm nan pote l. Epi, humm, lapolis t ap tann yo. Pandan lapolis ap tann yo, ebyen tou lè de bwè dlo dan yo. Ni fanm nan ni Ti Kenton. Tou lè de mouri. Yo p ap janm fè sa ankò. Ebyen, fò m di nou Ti Kenton ateri avan yè. Ti Kenton mouri, Ti Teryòs mouri. N ap tann Izo pou l mouri, n ap tann Krisla pou l mouri, n ap tann Ti Lapli pou l mouri. Babekyou fè nou pale twòp, granmoun sanwont, mouri non. Epi n ap tann Krisla pou l, m te di Krisla? Iska, n ap tann pou l mouri. Lamò san jou rann nou sèvis la non. Popilasyon an, mesye, se fete l ap fete si nou rann li sèvis sa a. Gade jan nou mouri si nou wè lapolis pa ka touye nou mesye bwè pwazon bon si nou wè gwoup nan goumen anfas li a pa ka touye nou bwè pwazon rann peyi a sèvis sa a mesye antouka si w potko abòne fè sa kounye a paj la rele odit humm ala bèl paj sa antouka pataje emisyon an pou plis moun ka wè l na kwaze talè pou yon lòt emisyon m ale.